Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon trè kontan d'être avèk vou jodia se 9 9 fevrier 2023 nou vini avèk anpil enfòmasyon pou ou nan mande ou pou kapab toujou rete konekte chanèl ou renmen anpil lan kap enfòme ou 24 heures sur 24 7 jours sur 7 e se parti pou les infos. Fò m di nou ke gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen la a ki fè konprann ke yè swa, abitan nan Dejaden, eben yo ta pran katouch, anpil katouch nèg yo ta pote ale nan baz Savyen. Tande byen, plizyè moun nan zòn Dejaden, nan komin Vèrèt, an difikilte swit ak katouch yo sezi nan men 3 nèg ki te sou moto ki te an direksyon Savyen ayè oswa. 2 nan mesye yo kouri e yo rele ranfò sa vyen e mesye yo debake yo touye moun ki te nan espas lan daprè enfòmasyon se moun zòn lan yo ye pou kounya bandi sa vyen yo kap fè la lwa nan latibonit vèrèt ak lyankou enfòmasyon yo ta fè konprann ke genyen 6 kadav yo deja jwenn depi kèk jou la nan departeman de lartibonit lèzòm de sa vyen ki gen nan tèt yo. Luckson Elan se mesye sa yo kap simen la terè o nivo de sètèn komin nan departeman sila. Pote boure fèt nan Lyankou, lòbèy pete. Anpil moun pran bal. Dènyeman an, ti afwontman avèk lapolis, anpil moun pran bal ankò. Gen anpil foto ki rive jwenn nou pou di ke se regretab. Ekoute. Nou panse ke fòk leta fè yon bagay. E nan lojik leta ye a m panse ke leta pa ka kontinye rete nan lojik sila. Chèf gang yo ap grandi, chèf gang yo pran pwa, lè gen youn nan yo ki twòp pou la repiblik, se lè sa ou wè leta ap souke kò l. Gen yon foto ki rive jwenn mwen. Mwen pa vle poste foto sa paske sa se foto yon timoun. Men tande non, si se ta vre m panse ke nèg yo t ap mechan. Se sa k fè m ap pèmèt ke nou tande voice sa. Kamarad mwen yo, ankò yn fwa m ap fè apèl a nou menm, paske m p ap ka fè travay la pou kont mwen, e m rete kwè nou menm tou nou p ap ka fè l pou kont nou. Gade ti adolesan sa bandi rache! Yap met manchèt sou li. Waww! Imajine se nou menm nap pran kout manchèt hein nap pran kout manchèt ki mal li fè? Ki sal fè petèt bandi yo pa jwenn paranl yo rachel mesye dam map di nou yon bagay ann fon ti kanpe sou sa n konn abitye pale yo An nou fè solidarite a. Mesye, jodi a gen doktè, gen direktè m tande CNE, gen pwofesè, gen pastè nèg yo bay kou tou wi. Kote legliz? Legliz jodi a reprezante 75 pousan lan peyi a mesye. Tout legliz yo kominike non, gen WhatsApp gen bagay. Nou pa bezwen nan di fò l ale, voye ale pa. Kite politichyen yo fè yon ti kanpe dèyè paske politichyen pral vin gate l. Yo pral vin wè a banm tou kapote, banm tou fè sa m ap fè a la. Epoutan, epi lè sa w tande yo di e bagay politik k ap regle. Non, non, non, non, non, mesye dam, sa m panse l ka revòlte konsyans nou. Imajine m si adolesan sa a k ap pran kout manchèt! O non! O! Yon kesyon politik! Nèg bezwen depite, senatè, prezidan, minis, o non! Hoy fout, mesye! Nou pa fout moun. Si se ta vre konnen nèg yo mechan anpil mesye. Paske an imajine ou pote boure nan yon zòn petèt ou tap chache yon moun ou pa jwenn li son ti moun pou ta pran. Epi pou ta fè gwòsè aksyon sila. Bon antouka nou menm nap tann paske nap mennen plis ankèt pou nou kapab jwenn plis detay nan dosye sila. Men tande byen, gon bagay pou nou konprann. Sa se pou tout moun ta kapab di ki menm konnen le B a ba nan sa nap di la. Ann imajine ke nèg yo fin pran Odma. Depi lè nèg yo te fin touye Odma, m panse ke mwen m te fè yon emisyon lè sa pou m di ekoute, rès baz la, sa nap fè avèl? Nou pa fè anyen. Anpil nèg pale, anpil nèg di ke sitiyasyon an difisil pou yo. Luckson elan sa, jounen jodi a ki pran elan sa, tande byen sa map di nou an. Luckson sa te gentan di li menm li prè poul fè lapè ak ti mepri. Luckson sa te gentan di se jaden yo yo pral fè, yo pral travay latè pou kwen li la. Leta pa okipe yo, leta petèt m pa konnen par nayivte yo kwè nan pawòl nèg yo kòm kwa yap depoze lèzam e tout zam te la. E kisa k fèt jounen jodi an? Nèg yo repran konfyans, kounye a la Luckson tounen yon odma. Eske nou konprann? Luckson tounen yon odma. Lè nou tande yon nèg tankou Luckson ap frape jounen jodi a la, an nou pa kritike Baz Savyen an sèlman, an n pa kritike Luckson sèlman paske te genyen opòtinite pou te kapab ratibwaze Baz la. Men kòm lè nèg yo la nan peyi an, li toujou bon pou yon seri de politik, Paske lè gen eleksyon, se sèl yo menm ki pral kotwaye baz sila a e pou kapab pèmèt ke se sèl yo menm ki gen rantre soti nan pa konnen lokalite sa a. Kounye a la nou kite Luckson grandi, Luckson tounen yon pwoblèm. Lè w pran le ka de Vitelhomme ki vin yon pwisan chèf de gang. Bon tande byen, èske pa t genyen posibilite pou te kapab ratibwaze baz sila a? Men kounya la, tande byen, Vitelòm è danjre. M ta kapab di fizikman, men li danjre tou politikman. Paske, sou pwen politik lan, Vitelòm se yon moun ki konnen anpil dosye nèg ki nan peyi a la. Vitelòm te konpoze avè yo pou akouche, m pa konnen yon pwojè. Kounya la, lè gen yon operasyon ki rèd nan degonn Vitelòm, Vitelòm ap oblije pale pou l di, ey, arèt! Stop! Gen bagay m pral di. Donk se pou m di nou ke Leta an kèlke sòt, se li menm ki mete nou nan sitiyasyon sila a e fòk li asime responsabilite l. Èske nou konprann? M ap fè yon lòt apèl ankò ak tout moun ki alye Ti Makak. Tande byen mezanmi. Mwen fè yon emisyon yè pou m di Ti Makak, ba nou yon chans. Mwen pa gen kòb. Si m te gen kòb, ou t ap jwenn kòb la ti makak. Jounalis pa gen lajan. Genyen jounalis jan Tony Lorthe ki nan men nou. Mwen oblije mete m nan yon sitiyasyon pou m fè yon emisyon chak jou pou m pale avèk nou. Petèt anpil vwa ka leve nou pa tande yo. Men Bondye kapab fè se ti vwa pa m nan nou tande. Paske si m te nan plas ou ti makak, ou te nan plas mwen, M panse ke m tap gon ti ons de mansuetid pou m di a, jounalis sa ki rete nan peyi ansanm avèk nou an, si l fon ti pale, ban m fon tande l tou, paske gen anpil lòt se aletranje yo ye, yo pa ka rete vre. Men sa ki reziye l, li rete nan peyi a la, ebyen, si l fon ti pale avèk mwen, banm tande l mesye tanpri lage sitwayen an nou pa gon goud se Jean Thony Lorthé ansanm avèk frè l la ki nan men nou e map mande tout baz ki yo menm fè kò avèk ti makak gran ravin ti lapli vilaj m ta kapab di izo tanpri mesye fon ti pale ak ti makak pou l kapab lage jounalis la paske nou konnen byen jounalis yo pa gon pyas jounalis yo pa gen yon goud a tèl pwen. Gen anpil jounalis ki konn al fè entèvyou avèk nou e par la swit nou ofri yo kòb. Poukisa nou ofri yo kòb? Se paske nou konnen ke anpil nan yo nan sitiyasyon difisil. Eske nou konprann? Sa ta vle di ke lè nou kidnape yon jounalis, ebyen se fo mouvman wi. Se fo mouvman. Ti makak, tanpri, ba nou chans sa a. Plizyè jou depi ke sitwayen sa li nan men nou, m ap mande w pou w kapab retire pwojè w te genyen sou kòb sa paske nou pa genyen l. Ou tande? Alò, pandan m ap fè emisyon sa la, fò m di nou ke foto yo rive jwenn mwen. Foto kote nèg Savyen yo debake, yo vide bal sou anpil moun ki nan zòn Dejaden an. Se tris. Wap gade kadav yo la a? Ebyen, foto yo deja disponib. Eske moun sa yo mesye nou touye yo se yo menm ki responsab puiske yo pran bal nan men kòlèg nou, chimè parèy nou? Ebyen, nou menm se sa nou vin fè an retou. Kounye a la map lanse yon apèl paske si chak jou mwen lanse apèl bay nèg ki gen Zam nan men yo pou m di yo ke lè a rive pou n batay pou pèp la. Tande byen wi! Chak jou mwen lanse apèl sa pou m di ke lè a rive pou nou batay pou pèp la. Nou pa janm fè l. Kounye a la a, m pral lanse yon apèl bay popilasyon an. Paske mwen menm, fò m di nou byen ke kote batay la ye a, Depi se batay pèp li ye, mwen ladan l. Si jounen jodi a la a, on nèg tankou Izo, jounen jodi a la a, on nèg tankou Babekyou, Ti Lapli, Krisla, Iska, Gabriyèl, tout lòt nèg yo, ta di ke y ap fè yon vrè batay pou popilasyon an, m ap antre. M ap antre dan e m ap antre dan bang. Paske. Se popilasyon an non bezwen sove. Tande byen wi! Se popilasyon an nou bezwen sove. Men, si nou menm tou, nou pa vle fè batay pou sove popilasyon an, m ap mande pèp la pou l pran desten l an men. Tande byen sa m pral di nou an. Menm lè yon baz te gen 100 gason, ame jiskodan, si yon milyon moun pran lari, y ap pè. Kounye a la gen yon grenn bagay pou n konprann, an nou pa chita ap apitwaye sou sò nou sèlman, an nou apitwaye sou sò kolektif lan. Paske se pwoblèm chak grenn moun ki fè yon pwoblèm kolektif. Jounen jodi a la se ou menm ki sòti nan lari an yo fouye w. Jounen jodi a la se lòt la ki sòti nan lari an yo kidnape l. Jounen jodi a la se sitwayen sa ki sòti li pa rantre. Ebyen si w fè sòm de pwoblèm sa yo li vin fè yon pwoblèm kolektif. E poukisa nou menm nou pa ka aji de manyè kolektiv? Paske nou pa ka aji de manyè endividyèl. Men se fòs nou pou nou mete ansanm. Jounen jodi a la sa k gen atè a la se yon pwoblèm ki pou konsyantize chak grenn ayisyen. epi pou tout moun mete men ansanm pou n di halte la. Paske, lè bagay yo rèd nan degonn nou, sa k ap pase la a, se pèp la ki pou leve pou fè yon mouvman 86 pou di ekoute, nou pran desten nou an men. Bagay yo grav, paske yo pa p batay pou nou, se pou tèt yo y ap batay, y ap fè plezi ak lòt moun, epi nou menm n ap kreve. M vle nou konprann wi. An nou fè yon ti pale kanaval non. Kanaval ap fèt wi, aktivite kè kontan ap òganize nan peyi Dayiti. Eske moun yo ap gen chans pou al nan kanaval? Nan Okap ap gen aktivite kè kontan, nan Jakmèl ap gen aktivite kè kontan epi nan Pòtoprens ap gen kanaval pou ane 2023 a. Nou pral gen pou n tounen pou n pale an lon e an laj. sou kestyon kanaval men an atandan nap kite w avèk Yves Pénel ki se prezidan komite kanaval pòroprens ki tap reponn kestyon konfrè nou yo nan radyo telescope. Dabò zigizag fò n di w ke nou menm sou le plan atistik nou prepare pou fòm de kanaval sa depi ane pase wap wè ke nou te aksantye sou zafè atistik kanaval la Sa vle di ke an matyè de koulè, degizman, kostim yo, mizansèn yo. Sa vle di ke nou ka kòmanse kanaval la a nenpòt lè, nou ka transfòme kanaval la nenpòt lè. Konsa tou kanaval la te gen dwa fèt nan nwit epi ou wè se lajounen l ap fè. Sa pral depan, sa pral depan de mizansèn ou fè a. Men fò m di w ane sa a nou deside fè kanaval la de dizè jiska sizè. Pou ki rezon? Gon rezon pou sa. Rezon an se ke nou estime ke gen anpil timoun ki anvi vin nan kanaval la. Sa fè bon. Nou wè gen anpil jèn, gon atant. An plis, le pli souvan lè kanaval la fèt konsa, ou wè lè l fèt nan Le Bordelais, lè l fèt menm Brezil, menm lòt kote yo, lè l fèt konsa, tout moun. vin wè sa kap pase ke se swa libède ke se swa trinidad yes ke se swa trinidad tout moun vin gade sa kap pase a yo gen posibilite pou yo vin wè menm sa t pa gen tan yo di bon banm fon kout rive pou mal gade paske gen anpil tradisyon ke nou pèdi pa egzanp gon seri de bann a pye ki te konn sòti lajounen deja ok gen de e pa bliye m toujou di w bann a pye yo natirèlman se anndan katye yo dabò yo. Yo soti byen avan ke yo pran lari, men se katye a ki bay bann a pye a. Wè, sa vle di ke nou menm sa nou di ane sa a, nou kreye plis posibilite, n ap mete tout estrikti yo an plas pou gen plis moun ki vin gade prestasyon ar artistik yo, mizansèn n ap fè yo. E anplis vin gade 7 sekans ke nou pral prezante yo. Ke pa bliye 7 sekans. Pa bliye kanaval la. 7 sekans, èske Eske yo titre Yves Phenel? Wi wi wi m pral ba ou yo la. Pa bliye kanaval la pa bliye tèm nan se rekonsilyasyon pou lapè nou bezwen sa anpil nou nou bezwen sa anpil an Ayiti alòs nòmalman ansanm de sekans yo la nou genyen k ap baze sou lanviwònman ok nou genyen k ap e e ki chita e alò k ap baze sou E nòmalman gon seri de bagay ki pèdi anndan katye yo. Pa egzanp, lontan timoun te konn fè kont, pa gen sa ankò. Epi, twazyèm gen plizyè lòt sekans ankò ki chita sou ki kote n soti, ki kote n prale nan tan endyen yo. Fòk nou detanzantan nou fè retwospektiv de moun nou ye a. De fason tèl pou n ka toujou chita nan rekonsilyasyon. Kèlke pa nou pral reviv listwa. Wi. Anplis, alòs, fò n di w ke n ap chita tou sou sekirite, enpòtan, gon sekans ki sekirite. Alò, lè yo pale de sekirite, pa bliye se yon manifestasyon kiltirèl. Li fòk nou fon jan. Fò nou fè yon jan pou nou menm nou prezante reyalite a. Fò n penn sa. Fò n moutre ke men sa bagay la ye. Men kòman. Iv. Alo? Wi? Iv. Penpenn. Iv. Pou n edifye moun oditwa la pi byen. Sa vle di sekans yo pral transfòme de mesaj de sansibilizasyon e de kominikasyon. Vwala, de mesaj e de sansi, mesaj, sansibila, sansibilizasyon, kominikasyon. Pou moun yo konprann ke peyi sa a y ap viv la se peyi yo. Nòmalman, nou pa sipoze, nou sipoze mete tèt nou ansanm pou n viv ladan l. Men pou n viv ladan l lan, fòk nou youn tolere lòt, fòk genyen lapè. Alòs, sekans sekirite sa a, li gen, l ap genyen, l ap gen anpil jèn ladan l. Fò m di w Zig, e sekans yo, w ap, w ap jwenn anpil jèn ki soti anndan katye yo. Pa egzanp, w ap jwenn. Ki, ki. Katye popilè yo. Wi, w ap jwenn ki soti Bèlè, w ap jwenn ki soti Petyonvil, w ap jwenn ki, ki, ki soti Vilaj de Dye, w ap jwenn dè jèn deja ki kòmanse nan repetisyon k ap fèt la. Men èske, apati de sekans sa yo, n ap kapab jwenn yon sòt de revandikasyon zòn sa yo? Ban m di w. Pa egzanp, an n di ke nou konn reyalite k ap viv, n ap, jèn yo ap viv nan lakou Matisan, Vilaj, èske tout. Lè yo reyini ansanm, kòm ou di se 7 sekans, n ap kapab jwenn yon bagay ki tradui men sa n ap viv nan kapital la la. Men jisteman se sa, e sekans sa a li menm li pral prezante, e sa te fè talè a m di w reyalite yo. Se paske fòk, premyèman, ki wòl teyat menm? Se di se di bagay la jan l ye a epi pou moun nan pran konsyans. Le théâtre c'est la vie. Pa bliye kanaval la se pa sèlman dans. Se dans, Teyatre, kostim, sak, imaj, tout sa yo, se di kreyasyon pèsonaj yo. W ap jwenn tout sa yo ladan l. Ou se reyalizatè a, ou se reyalizatè a, ou pral gen de bon aktè ki pral transfòme movie a pou nou, pou nou menm telespektatè yo, pou nou kapab gade. Men èske n ap gen sipò Jan sa konn fèt nan Jakmèl piske li gen dwa Pòtoprens men se Ayiti an swa. Eske n ap eseye chache tou si w vle sipò onivo de mask, de band degize e onivo de Jakmèl? Ban m di w Zag, natirèlman chak ane nou toujou envite lòt komin yo vin patisipe ansanm avè nou. Men fò moun yo pa bliye fò nou kenbe kanaval Pòtoprens lan tou. Chak chak vil sa yo. Yo gen tip de de kanaval pa yo. Pa egzanp, lè w pran Jakmèl, w ap wè se plis papye mache yo yo itilize, wè mask, tout yon seri de bagay. Men, Pòtoprens, nou menm, nou chita plis sou ansanm de koregrafi yo, sou mizansèn yo, kreyasyon pèsonaj yo. Epi nou chita sou kostim n ap n ap mete sou pèsonaj yo. M ta renmen w konprann. Men, nou toujou mande. Wap pale de kostim, ki wòl Josué Wi talè wi. Nou pale de kostim. Ki wòl Josué nan mouvman sa a? Ok. Nou toujou mande sa yo. Men fò m di w, alò m ta pral avanse sou li, m ta pral di w egzakteman kiyès ki nan komite a. Se mwen menm mwen sèlman se youn nan moun k ap kowòdone komite a. Men y a le prezidan donè ki se Luckson Janvier, le mè, oke. Epi aprè y a Erol Josué. Erol Josué ki nan direksyon atistik la li menm ok epi aprè nou genyen Atròs Atròs ki vis prezidan epi nou gen Yverna ki nan lojistik alò adjwen epi nou gen Leconte ki lojistik ki responsab lojistik epi nou gen Joseph Jean Richard ke w konnen tchake ki nan kominikasyon ok. Epi nou gen Stéphanie li menm kap ede nou nan zafè administrasyon kanaval la. Stéphanie Saint Louis. Ah Stéphanie Saint Louis ki Epi gen Yvens pòt pawòl kanaval la. Ki travay nan ministè la kilti tou. Ki travay nan ministè de la kilti. Zigizag map pwofite okazyon an tou poum remèsye minis kilti a ki ban nou tout sipò l. Ou konnen se yon fi ki trè dinamik, li menm li se yon moun ki kwè nan zafè lakilti anpil. N ap di l mèsi paske l ba nou tout sipò l pou n reyalize kanaval sa. Fò m di w kanaval la fini deja. Kanaval la fini deja, se sèlman mentnan nou kòmanse nan mizanplas yo. W ap wè nan prekarnavalès yo kapab suiv, ekskize m si m pran tout paske ou poze m kesyon pou tout. W ap gade nan pre Kanavalès yo kòmanse gen miz an plas sou stand yo epi nou kòmanse lojistik la kòmanse ap fè vizit dè lye pou l ap gade ekleraj tout kote epi atistik la li menm deja li gen tan ap travay gen anpil kote fò nou di w men enstitisyon ki ap nan zafè atistik la gen teyat nasyonal gen 21 Nanchon gen CIAD gen BNE gen Gerda. Gen Johanne Phanor, gen Jibo. Alò, Jibo ki se andikape, paske n pa inyore yo. Epi nou genyen Anaa, li menm ki genyen, alò federasyon gwoup degize ki genyen pou patisipe nan zafè kanaval la. An gwo, nou genyen prè de 2500 jèn ki pral defile. An nou gade sa yo. Ki sa ki mete an plas nan moman n ap pale a la? M ap ajoute tou, m ap ajoute tou ma konnen. An n ale, Riziki. An n gade, kounye a n ale o nivo de atistik, n ale, se vre ke ou, ou, tu as mentionné les bandes à pieds, men, menm si se pandan Anben jisteman, m ta pral ba ou pwogramasyon, m ta pral ba ou òdonansman an. Men m ap reponn kesyon kanmarad mwen avan. Natirèlman, komi, lè w fè komite kanaval, ou toujou chita avèk moun k ap bay sekirite anndan peyi a. Pa egzanp, nou gen direktè jeneral la, yo ekri, ki pou voye reprezantan l nan komite a, epi pou yo monte yon plan de sekirite pou twa jou. Toujou gen sa a. ok se sa t fè wè m pa twò mansyone ladann se paske nou travay ansanm avèk lapolis wap wè nan pre karnavalèsk yo tout bagay ap pase byen se paske gon travay lapolis ap fè sa vle di nou menm nou kwè nan travay lapolis ap fè a e anplis li pa sèlman lapolis travay popilasyon ap fè a tou Paske gen anpil moun ki bezwen lapè, gen anpil moun ki bezwen pran plezi yo tou. E travay n ap fè a tou, lè w pran de jèn k ap soti anndan Vilaj de Dye, anndan Site Solèy, anndan Gran Ravin, anndan, men se de jèn ki gen anpil talan, se de jèn ki vin bay sa yo konnen, yo menm yo deside pran metye sa a ki se metye Ar la. Enben nou travay avèk direktè jeneral la pral voye reprezantan l pou travay sou plan sekirite pou zafè kanaval la. Ok. Nou pral. Di pou yon lòt fasad ankò sou le plan bidjetè. Enben jisteman nou ta avanse. Kisa ki alwe, ki asyèt pou nou ye la, nan ki fouchèt nou ye pou nou ta avanse. Ou wè an Ayiti lè w pale de bidjè, menm lè w di previzyonèl, Ok moun yo konn on ti jan di ou pa wè tout kòb yo pral gen nan men yo men se pa sa nou gen yon bidjè previzyonèl previzyonèl m byen di yon bidjè kote ke sa n ta swete a sa n ta swete gen an ki se 120 milyon 21 milyon de goud ok men pa kont se pa sa nou gen nan men nou nou fò n presize se sa n ta swete a tankou jan e kamarad la sot di la e. Men pa kont, nou menm nou kòmanse ap travay a pati de sa nou menm nou genyen kòm previzyon. Se sa nou genyen kòm bidjè. Men, fò n di w ke nou konte anpil sou sektè prive a, nou konte anpil tou sou. Vwala, se la m ta pral avè w, Penel. Jisteman, se la m ta pral avè w, Penel. Nou konnen ke Leta. te en ti peu sou vle plenyen de mwayen yo genyen e sa fè yo pa pran angajman òganize sou vle kanaval e kite se komin yo sou vle ki pran angajman yo ya vin a o sipò de komin yo nou menm nan komite sa eske n ale oprè de pwodwi de mas yo sa abityèlman ki konn patisipe nan kanaval piske sa w ap pale a la s on bèl pwodyòm s on gwo pwodyòm msye sèten ke. Kanaval la pa repoze sèlman sou gwoup sonò yo. La a, w ap prezante yon bèl spektak kote ke televizyon pral gen pou jwe gwo wòl. Donk, èske nou gen yon komite deja k ap travay sou demach oprè de esponsò oubyen de sektè prive a? Wi, genyen yon komite k ap travay sou zafè maketing kanaval la. Sa vle dire ke ki komanse ap rankontre de moun pa egzanp tankou komilfo, Barbancourt, Digicel, tout kote nèt nou menm nou nou mete kò nou deyò pou o mwen nou jwenn sa nou ta dwe jwenn nan. E anplis tou nou konte sou leta tou paske leta toujou gon kòb li alwe a zafè kanaval la tou. Sa vle dire ke nap gade egzakteman ki kote n ka rive Pou n fè sa, nou kapab fè. Men lesansyèl, nou menm, nou di kèlkeswa sa k genyen an, nou prepare pou n ofri popilasyon an yon spektak de grande envergure. Ya, men Ziki te poze yon kesyon talè a, ou poko fin aksantye sou li twòp, se kestyon. A part de pati kiltirèl la ou sot prezante men kote animasyon sonò yo ou kòmanse ap ye? Èske ou kòmanse rive sou de gwoup an ale? Jisteman m t ap avanse nou an pou w pale a plizyè djaz men de djaz ki la pa egzanp nou gen djaz nou gen Zikòs n ap kontakte nou genyen Junior Bonheur n ap Kontakte nou gen plizyè group rap pa egzanp tankou Rockfam tout dyaz nou konnen la yo nap kontakte yo men nou poko ka baw lis la egzat men otomatikman nou fin negosye avè yo epi nap diw kiyès e kiyès kap la e kiyès ki pap la. Men eske gen ti espwa ki tonbe gen group ki gentan di nou yap la avèk nou? Bon natirèlman gen group ki la deja Fòm di w gen gwoup ki la deja ke nou gen nan tèt nou e nan pale pale pale ki dakò deja. Non m konnen Rockfam ap dakò paske Rockfam gen manb li nan komite a sou. Non pa se sa. Non se pa manti map bay. Nou poko ka di l nap fin travay sou li. Pa bliye nou pale de tout bagay pandan nap pale de bwat a mizik yo men nou poko pale de cha alegorik yo. Paske nap gen 4 cha alegorik tou. Paske artistic la. Pene pandan wap di sa, yon nan bagay ki toujou rive nan tèt mwen, nou toujou etale yo konsa. Men gon bagay ki toujou ap bat nou nan kanaval. Ki sa? Ki toujou ap fè nou defo. Se kestyon nou poko janm ka rive jere timing nan kanaval. Ziggy m bann si w dakò avè sa map di an. Alo Ziggy? Ya. Jisteman, e pwogramasyon toujou fèt. Egzakteman. Pwogramasyon fèt trè bèl sou papye. Epi sou beton an, se la pagay. Ok. Mwen m ka pote yon repons a sa? Se te desizyon viv bagay la jan pou l viv li. Epi finalman, kòm Plenèl la anonse, a dizè di maten, ou pral reyalize kanaval la start a dezè dlapremidi. E tou sa n ap pale yo la pral rive a uitè diswa, letan ke nou pa viv vrèman anyen. E Plenèl, ou gendwa pa asepte l kòm yon kritik, men. Li repete souvan ke pwogramasyon an pa janm respekte. Donk ou di m ke kanaval la prè deja sinon ke se lòt eleman yo n ap mete an plas. Nou konnen pa gen anpil kòb se vre, fòk nou chache kòb, fòk nou chache mwayen pou n degize vrèman timoun yo. Men, nou ta renmen yon kanaval tou kote ke televizyon pral kapab jwenn lèzimaj, lèpremyèzimaj enpe tou. Ok men sèl sa m bon natirèlman sa fè dèzane nou menm alò fò m di w sa klè mwen menm se pa dakò m pa dakò m dakò avè w men sa fè dèzane tou n toujou kòmanse alè ekskize m nou toujou kòmanse alè lè nou di dezè nou derape kanaval la a dezè epi fò m eksplike w egzakteman tou sa t konn gen lè moun yo pa nan kuizin nan yo gendwa panse ke se fòt nou se pa fòt nou dèfwa dèfwa wi yo pa dakò mwen dakò men dèfwa. E ou gen dwa di wap kòmanse a 2 zè. A 2 zè a ou pre pou kòmanse, gon seri de lòt eleman ki poko la pou kòmanse a 2 zè a. Men pa kont, a 10 zè a, nou menm nou gentan chita a lapolis, nou chita avèk tout moun ki toujou nan òdonansman yo. Fò m di w jan òdonansman yo toujou fèt jan yo fèt. Nou gen motosiklèt, nou gen lapolis, nou gen anbilans yo, nou gen tout bagay yo ki toujou devan. E m ta swete ke yo menm yo la alè.